Ok Mesye misye se sir LPH ki avek nou Jan nou wè la se wout Sa se wout pou nou ale Koman rele wout sa Koto Nou pa vin la menm si nou wè videyo Nou pap janm ka viv sa map viv la Nou pap janm ka konprann Si nou pa vin la menm si nou wè videyo Sa map wè la sa map viv la Nou pap janm ka konprann Nou pap janm ka konprann ni Leta peyi m ou gen Ou gen Li di men sa yo pou la pè Non sèlman map di leta peyi m Wi E malgre sa On moun ki nan dyaspora a E pa de presyon yap ban m la non Zòn sa a son zòn a konsidere Son zòn ki pou devlope paske moun yo prèske pa gen anyen pou yo viv Pa gen kondisyon de vi la a Pa gen wout bon si yon moun ansent Eske nou konn rankontre difikilte lè nou plante pistachyo? Nou pa plis jwenn li paske lapli pa tonbe. Lè lapli tonbe nou ka jwenn kèk grenn. Bò isi a kisa n pwodui? Pistach la avèk ti piti mi, pwa kongo. Avèk. Grenn mango e bagay sa yo a pa gen pa gen dlo nou pa ka fè pi gwo jaden nou pa gen dlo pou nou ze jaden nou pa gen kijan nou ta renmen ki fèt pou nou nou ta renmen gen yon pwojè nan pou nou ta gen dlo pou ta gen wout pou pou nou te ka gen dlo e lè nou plante jaden an di lapli lapli akoz lapli ki pa tonbe yo pèdi wi yo pèdi pa gen lapli yo vin tè a vin chèch. Konbyen kob nan achte pistach la? Konbyen kob? Nan achte pistach, nan achte 170 dola. Mamit la? Wi. Kad. Nan achte kako tou, woben. E wout la nou wè ou problem wout la? A wè sa, nou ta bezyen pou ta gen traktè nan wout la, pou ti wout la te ka fèt. Lè nou gon chay, pou nou vo chay la, e ou sa te woube a pye pou nou sot la vè la met nan mache wouben. Pou al pou l ka al anba lavil. E nan tèt pou nou pote la mit Robè pou nou pran machin. Nou ta renmen ta gen mot traktè fè wout la. Pou yo ta ede nou a wout la pou nou te ka pa plis kofre. Wi. Donk eske nou viv de sa nou plante a? Non, non se, nou pa twò viv ladann non. Lè gen lapli nou viv men si pa gen lapli. Se gen nou pèdi jaden sa yo. M tèlman renmen sa k ap fèt la la, si m pa fè de kout pikwa ladan l m p ap santi m ale ak kè m. M p ap alèz. M p ap alèz. Paske, si w suiv byen, kè de tout la yo, pou kote nou sot pase la, pou nou rive la, e gade peyizan yo, se yo k ap ede tèt yo pou yo fè moto, pote yon ti dlo trete pou yo. E nou konnen nan sitiyasyon ke yo ye a la, nan moman la nou konnen ke gen yon pwoblèm maladi gal k ap ede, k ap, k ap ravaje nou anndan la a, nan zòn sa yo la. Si ke y ap fè ti chimen yo pou yo ka avanse, kot Leta? Kot Leta? Sa Leta ap fè? Nou bezwen sipò enstans konsène yo, moun ki nan prive yo, moun ki nan piblik yo. Nou tout nou gen yon grenn zanno ka yon fèv. Pa gen yon moun ki pa ka di m ke l pa gen fanmi k ap viv andeyò de lavil Pòtoprens. La a bò isi a la, kòman l rele mesye? Bò isi a kòman l rele? Li rele. Dorakèt. Kòman? Dorakèt. Dorakèt. Èske n konn zòn sa a? Premye jou m tande mo sa a. Dorakèt. Seksyon gran fon. Zanmi m. Travay nan wout la. Wi, nou menm nou se peyizan k ap travay nan wout lan paske tanske nou. Nou yon peyi mizè, e nou yon peyi nou san manman nou san papa, e nou yon peyi menm gran pa nou pa genyen, paske depi map leve depi ti kèt kèt m antre nan gran nan pèsonaj, e janm wè peyi an e konsa li ye, e peyi dora kèt sa wap gade la kote wap sot pase la bon se gwo trajè pou moun koto. Kakoto monte sou kakoto pou yo ap vin travèse pou yo ap fè wout sa la a ti bout pikwa malgre yo pa gen zouti yo pa gen materyèl e malgre e yo pa gen moun kap ede yo men yo blije ap pase mizè nan wout sa pou yo wè si menm moto A pase, gen plis ke lòt zòn ki plis ke menm jan ke w wè la a, paske anviwon de 4 seksyon kominal, e gen senkyèm seksyon gran fon kote nou ye la a, e plis gen katriyèm seksyon ki se bèl fotèn, e gen twazyèm seksyon ki sou kwa deboukè, e maladi a menm manman koze maladi a pa gen kote pou moun pase ditou a, se kwa e grefen ki se komin de petyonvil. Komin de Petyonvil, lè w rive nan Petyonvil, w ap gade bèl moun ki nan Petyonvil. W ap gade bèl moun ki nan Petyonvil. W ap gade bèl moun ki anba lavil lan. Epi tou, seksyon Petyonvil lan ki gen moun ladan l, ki gen moun ki rejiste tou, anben si w ta rive ladan l pou w wè kote li ye an, e menm kote avèk zòn sa la. Èske gen anpil aksidan ki konn fèt nan wout la? Monchè, fò m gade w byen. Aksidan ki konn fèt nan wout lan, se lè moun yo pral lopital, yo ansent, Yo pa ka mache pou y al lopital e pou yo rive moun yo konn mouri nan wout, gen de pafwa moun woule, konn woule san ap gad tou sa bon ba, lè yon moun ap pase sou kad la mezanmi l ap woule avèk kad sa paske pa gen pòtinite pou moun nan pase avèk kad sa. Si n ta wè eta peyi a an 4 seksyon kominal sa y ape pase anbyen e sa k fè n ap lanse mesaj. Se sa k fè n ap lanse mesaj avèk dè zotorite, lè otorite ki konsène, e sitou pou mesye jounalis yo, nou wè k ap fè yon gwo travay nan peyi Dayiti, malgre yo pa pran yo pou moun, malgre yo pa byen trete yo, men y ap fè yon gwo travay nan peyi Dayiti pou yo wè si y a devlope peyi an pou yo moutre kot ti peyizan yo chita pou yo moutre kot ti granmoun yo paka mache chita pou yo wè mizè nou menm pèp male nape pase nan 4 seksyon kominal yo se gras a pastè Samuel ki kapab fè gwo entèvansyon sa jodi an gras a pastè Samuel sa fèm tris e sa fèm on ti jan mon ti jan jan nou wèm la mon ti jan m santi kèm menm ap bat bip bip paske sak fè sa. M santi son gwo mevèy jodi jounen jodi an. M wè nou gen zouti la, kote nou jwenn zouti sa? Bon zouti, ti bout zouti ou wè la yo mezanmi se ti peyizan ki vin a ti bout pikwa yo achte byen chè, yo achte ti bout zouti yo e pou yo kapab vin fè ti travay sa yo kab fè sa sot depi anlè a, se avèk gras a ti bout zouti yo y ape fè l paske yo pa gen mwayen ni leta, leta pa wè yo, nou pa gen debite kwè nou. Nou pa gen senatè k wè nou, nou pa gen oken moun ki konsène ki wè nou, ki ta bay yon blòk zouti pou wout sa fèt. M panse ke si te gen zouti, te gen materyèl pou wout sa te fèt, pèp lan tap met men yo avèk moun ki ap pran, ki ap pan sa avèk yo, yo tap met men yo, wout sa tap rive kote. Ti an li menm, se yon bagay nap goumen pou nou òganize nou, pase jan bagay yo ye a, nou wè nou pa gen wout, epi li gen yon pakèt bagay ki te ka rive bò kote nou, yo pa ka rive, e nou ta renmen yon zouti pou nou travay, pou nou fè avanse, lè n ap vini pou nou ka pi alèz. Lè n fè jaden, èske nou viv de agrikilti? Bon, kilti yo pa aktivite, nou pa jwenn lapli ki pou avanse nou, men tout menm, n ap goumen avèk sa nou jwenn, pase nou gen tan pa t gen yon sou tèt k ap ede nou, men n ap viv avèk sa nou jwenn. E angrè a, mwen wè angrè a tèt nèg, èske sa pa preyokipe nou? Bon angre a menm nou pa jwenn sa menm paske li dejenere nou pa gen posiblite pou pou n achte l paske menm de lè w ta gade yon ti grenn bèt kochon an de se sa l ye a ou oblije y ap bagay moute y ap moute nan men nou nou pa ka fè lavi pa gen lavi pou nou Nou pa ka viv de agrikilti non nou pa ka viv ou plante plant lan depi solèy la pase l boule l li boule l solèy pa prèske e e e lapli pa prèske lapli pa tonbe lè lapli a vin tonbe a Pou de jou, de twa jou, peyi a chèch. Men kòman nou fè pou n viv? Bon, se malere nou ye, nou oblije reziye nou. Pase nou rele pa gen reponn. Nou rele pa gen reponn. Nou oblije ap goumen avèk sa nou jwenn. Eske nou anmezi pou nou manje, pou nou voye timoun lekòl? Non, nou pa, bon, nou pa anmezi men, kòm n ap goumen avèk sa nou jwenn pase mande nou p ap jwenn. Eske timoun nou al lekòl? Bon, Minorite, men pase jan l ye a, nou fè ti efò men pa gen lavi. Pa gen aktivite. Èske tout timoun yo al lekòl ou menm pèsonèlman? Bon, e pa tèlman non, pase bagay yo di. Bagay yo di. Konbyen ou gen k al lekòl? Bon, mwen m sanse gen senk timoun, m gen de Jakmèl. M gen 2 pòtoprens, m gen yon sèl isi, bon li pa al lekòl. Pou ki sa li pa al lekòl? Bon, pa al lekòl li an, se pa di w majorite paske lekòl yo pa tèlman an fonksyon paske nou bezwen lekòl nan peyi nou an tou. Si m ta kòmanse, si m ta kòmanse pale, m ta fè tout jounen an. Paske mwen menm pesonèlman. Men nou pa gen oken, tout reparasyon nou fè, ni bout zouti pou nou ta travay fòn di peyizan an, se ti bout zouti nou achte yo, tèlman byen chè. Nou ta mande oratè yo, gen de pafwa nou travay, travay nou an pa san pase solèy vini chèche plan yo. Se sèl bagay k ap ede l avèk jèn nou ka voye yon timoun lekòl. Si nou ta menm gen moun ki mouri, okontrè gen de moun ki mouri se maraton nou fè pou nou antere yo paske pa gen mwayen sèlman yon sèl bagay nou konte sou yo. Se yon ti grenn pistaj. Ti pistaj la pase se yon bagay ki fè mizè, oblije li menm li pa fè mizè, li reziye li, l ap bay. Peyizan tankou m ta di w, w ap wè gen anpil moun yo oblije pati, se Pòtoprens yo ale, sa fè y al Pòtoprens, yo pa gen anyen k ap reyalize nan peyi yo. Pase plante mayi a, solèy ap pase l, li tiye l. Chèche pra kongo a, bon, bagay nou te konn gen nan peyi nou kounyela a, nou te, ki te konn fè nou kouvri yon ti kay, sètadi ti abri pwovizwa nou, gen yon maladi k pase, pitimi an leve. epi yon bagay pase l touye tout pa gen sa e n ta mande oditè sa yo yo ta rann nou sèvis gen moun ki pa gen yon kote pou yo rete gen moun sa moun yo rete gen moun siklòn pase siklòn pase lafwa de Dye yon lè li kraze tout anpil kay peyizan m te fè yon demann yo te asèpte pou yo te pou mwen e ven kay yo reponn dis pou yo pou mwen kay sa yo pa rapò pa rapò yo voye yon kote ki rele koto sou okay. Lè yo voye w, yo te voye vin gade moun ki te vin nan epa li k retounen, enben yo voye al tonbe sou Okay, sa vin fè moun sa yo bliye pa gen pa gen kote pou yo rete. Gen sa sa moun yo rete, gen sa se bò la, e bò lari y ap dòmi nan Pòtoprens, pa gen anyen. Peyizan an te gen kèk vye ti ti bourik yo konn ap mennen fè ti komès, dlo pran bourik sa yo nan men yo, kabrit, vye ti kabrit yo te genyen, siklòn pase l touye tout, men nou pa gen moun ki ap ede nou, sèlman nou menm an peyizan. Gete pa e maraton nou fè pou nou pou nou wè si na viv. N ap pale de lekòl, se kèk moun ki gen mwayen malgre nou pa gen lekòl lakay nou, sèlman yon ti lekòl ki genyen. Kòm yon ti lekòl ki genyen se jis lòt bò dlo, sou sizyèm, twazyèm Bèlfotèn. Men lè dlo a desann, pa gen pa gen anyen moun ki al. An n gad avanyè la, yon ti lapli ki tonbe avanyè la a, li pran sèt moun. Nou pa bezi, li pran sèt moun, y al avè yo. Bon, m di moun sa a, gen moun ki kite timoun piti, enben dlo a al avèk yo parapò nou. Nou pa gen pesòn, pase nou ka, m ka di sa, Menm otorite ke swa konn Menòl byen e sa map di a yo viv li byen. Nou nan yon seksyon kominal ki gen 4 seksyon kominal ki maye ansanm, youn pa ka ede lòt. Lè w pran twazyèm, Bèlfotèn, e denyè ba la menm kout baton. Lè w pran Granfon ki nan denyè apre seksyon ki marye avèk twazyèm, Bèlfotèn, lè w pran Granfon bout seksyon kominal la e Kenskòf. Paske depi chèf yo rive Kenskòf, yo konnen seksyon an bout. Men seksyon an pa bout se nan Rivyè Griz Koto Seksyon an bout. Lè w gade sizyèm kadè, li bout sous wozo. Kat seksyon sa yo mare ansanm. Twazyèm bèl fontenn, katriyèm gran fon, senkèm gran fon, yo mare ansanm. E nou ta di zòn sa a rele gran fon, komin de, senkèm seksyon gran fon, komin de Kenskòf. Sa pou nou ti bon bagay la. Bonswa. Le maten nou mande wa fon labwi bay timoun yo, nou mande wa fon fritay pou nou bay timoun yo, n ap peye l 400 goud. Bon po lwil la menm 250 goud. Lè w pran yon po lwil li prèske. Ti po lwil piti an. Ti po piti an. Lè w achte yon ti po lwil li pa ka fè w anyen. Galon an bon. Nou pa gen mwayen site pou n achte galon. Li pa ti pou nou achte l. M pa konn konbyen galon an vann paske nou pa gen mwayen pou n achte galon an. M konn achte demi ti galon an 150 dola. Ti galon. Men kòman diri a fè chè konsa? Bon, e konsa nou wè l ye. Nou reziye nou, nou pran l konsa. Nou ta mande pou yo ede nou ak timoun yo. M gen 3 pitit. M voye yo lekòl. Pwofesè yo voye retounen poutèt kòb lekòl. Kòman nou fè pou nou manje piske pri sa w ap dekri a se pa Bon, nou fre ti komèsan m ye, m konn al achte pistach, pwa nwa, kafe pou nou al revann. Men lè nou achte yo pou nou al revann, nou preske pa fè anyen paske yo twò chè. Lè nou rive Petyonvil pou nou vann yo, moun yo panse se mache nwa n ap fè men e konsa n achte l depi kote n achte l nan mache a. Nou al achte jis nan yon mache ki rele Tègèdèk pou nou pote l sou tèt nou pou nou pran machin jous Woben Pou n al vann yo, nou achte mayi yo, machandiz yo chè. Nou achte mamit pistach a po a, 50 dola. Pou nou menm nou chita pou nou kale l pou n al revann li. Nou prèske pa ka fè anyen. Lè pou nou vini pou nou pote yon sik pou timoun yo, nou pa jwenn anyen. N ap bat vre men nou pa jwenn anyen. Nou voye timoun nan lekòl, pwofesè ap voye yo retounen pou kòb lekòl. N ap goumen pou nou wè si nou pa ta kite timoun yo san lekòl. Lekòl yo lwen. Yon sèl ti lekòl ki nan ti lokal la, jis isit kon sa. Apre sa, e Keskòf jis Woben pou nou voye yon timoun lekòl. Mawotyè, e jis anlè a pou timoun nan pati bonè, depi nan twazè dip maten, pou prepare ti fritay pou timoun nan pou ta voye l al lekòl. Èske gen moun ki konn mouri grangou nan zòn nan? Wi, konn gen sa. Konn genyen paske moun nan mandwa pa genyen kapasite, mwayen pou l al nan mache pou l achte tout sa l gen bezwen. Sa ka rive ou achte yon mamit mayi, se pa anpe pou wap pran pou jiskaske l fini paske lè pou jwenn 70 dola pou achte yon mamit mayi, pou achte yon mamit ragout 150 dola. Ba yo di yon ti po lwil, lè w achte yon ti po lwil pou kwit yon mamit diri, l prèske pa ka kwit, li prèske san grès nou manje, san lwil nou manje. Paske yon po lwil la pou a fè manje maten, pou fè aprè midi, pou fè aprè dmen, Eske dwe san lwil m wè nou manje. Konbyen mamit di avann bòy ti a. 150 dola n achte l. Pou kisa l chè konsa. M pa konnen konsa n achte l m pa konnen se depi kote y achte l la. Lè w achte l pi chè men konbyen l vann. Achte n achte l chè konsa se sekous tankou lè moun nan achte l li achte l chè n achte ti sak diri a 530 dola epi pou moto pote l pou. Konbyen mamit se ti sak diri se konbyen mamit. Li gen 8 mamit ladan l. 500 dola. 530 dola n achte l. N achte l 530 dola pou moto pote l pou nou pou 250 goud. Ti sak diri a. N achte l konsa, men lè e machann k achte l pou l revann ni an, se konsa pou l vann ni, pou l ka tire kòb. L achte sa chè pou l ka tire kòb li peye moto yo. Si l pa vann ni konsa, kòb li peye moto yo vin sèk e pèdi. Chak kilè nou manje diri la nan zòn nan? Bon, mwen menm, Bon preske di w chak dimanch lan e lè w jwenn li. Si w pa jwenn li, ou mande w a pran ti mayi ou fè ti mayi moulen nou manje. Chache vye patat ou. Bon patat la menm e si w al nan mache moun ki soti zòn tè frèt ki genyen l men nou menm tè pa nou an dezole tè a chèch nou pa genyen l. E si n al nan mache nou jwenn moun ki sot nan tè frèt ki jwenn ti patat la pou achte l byen chè. Pou jwenn yon ti bannann pou achte byen chè pou achte l. Praro ap wachel ti bannan nan e nan goumen. Paske bagay yo di pou nou nou ap mande pou yo ta ede nou ak timoun yo pou timoun yo pa rete san lekòl nou menm ti kòmèsan yo pou yo ede nou pou nou ka toujou fè aktivite pou nou jwenn yon bagay pou nou ka bat a timoun yo bagay yo di pou nou anpil anpil paske mwen menm te konn al pòtoprens manmanm kokobe M pa ka pati kite l se mwen menm k ap okipe l kounye a e la m ye. Lè m al nan mache m jwenn yon ti chay m pati, m pati. Lè m pa jwenn chay la e la pou m oblije rete ansanm avèk li paske manman m kokobe l pa ka al yon kote. ki nan sal lan e m salye Ayiti m salye le mond antye m salye LPH donk sak rann nou retwouve nou la jodi an se di fèt ke gen yon maladi kap fè ravay nan zòn lan donk atravè maladi an pa gen moun ki panse avèk yo donk nou te oblije fè tout demach donk son fason pou enstans konsène yo te rive nan zòn lan men pa gen posiblite pou yo rive. Donk sa k enpòtan maten an se jounalis ki gen posiblite rive nan zòn nan. Donk nou kòmanse pa yon gran remèsyeman avèk Radyo Karayib, avèk Mega, Scoop e tout lòt jounalis ki twouve yo nan sal la, Kiskeya, pou nou remèsye yo paske zòn sa n ap viv la jounen jodi an, Leta ayisyen pa konnen zòn sa. Menm kazèk k ap viv nan seksyon kominal lan pa konnen zòn nan. Majistra pa konnen n, azèk pa konnen n. Donk s on fyète pou nou maten an lòske nou gen Jounalis yo avèk nou, donk nou santi nou fyè maten an pou jan sitiyasyon an ye. Bon, sa k enpòtan, nou wè malgre nou te fè apèl avèk otorite yo, otorite yo pa tande nou, men nou menm anndan kominotè an e avèk LPH, donk nou met tèt nou ansanm, donk nou rann sa posib pou nou fè moun yo jwenn medikaman e fè yo jwenn kit tou, donk son fason nou vini tou avèk yon medsen, yon enfimyè donk pou bay moun yo swen sante nan zòn nan. Kit sa yo nou jwenn gen diri, gen spageti, gen fab, gen savon, gen lwil ladan yo. Wi nou gen medikaman pou gal lan donk m kwè m panse se doktè yo k la yo menm ki gen posiblite pou yo reponn kesyon sa paske chak moun ki gen matirite nan yon domèn donk li dwe reponn kesyon nan domèn li ye an. Donk santiman n ap akeyi pwogram nan, donk nou santi nou kontan lòske nou gen jounalis yo avèk nou, nou gen medsen avèk nou, nou gen LPH avèk nou, donk ki ede nou, e donk ki sanse zòn nan kè yo fè yo mal, kè y ap rache, kè y ap dechire, donk s on fason yo vin nan zòn nan vin pote nou sekou avèk timoun sa yo k ap soufri nan zòn nan e avèk moun sa yo k twouve yo nan yon dezè, paske dezè sa m ta konsidere se kòm yon dezè m t ap gade an Ejip, donk se yon dezè zòn sa ye. Paske moun sa yo, yo fè bezwen yo sou sòl lan, epi yo rebwè menm dlo sa ankò, e tout sòt de pwoblèm nan k ap rive, donk nou poko ka eseye konprann anyen, epi tou nan zòn sa tou, pwoblèm nan ekstrèmeman egzajere, paske sitou pwoblèm wout lan menm, se pi gwo pwoblèm, paske si n ap gade anviwonnman an, ebyen bwa nou wè nan anviwonnman an, se sèlman kandelam nou wè k gen nan anviwonnman an, rezo k fè se kandelam nan, se sèlman li menm moun yo gen posiblite pou yo plante, paske agwonòm pa rive nan zòn sa a. Majistra pa rive nan zòn sa. Donk pa gen pèsòn moun. Bon nap gade sitou pwoblèm wout lan menm, sa se pli gwo pwoblèm li ye. Se sak fè nap lanse yon apèl bay otorite leta ayisyen e donk pou yo fè yon, menm si nou konnen yo pap ede nou vre paske kazèk pa janm vini, paske gen anviwon 1 mwa depi mesaj sa lanse nan zòn nan kot timoun yo gen bouton, nou pa resevwa kazèk, ni azèk, ni majistra ni delege, pèsòn moun nou pa resevwa, menm ajan de sante sot nan komin Kenskòf donk yo pa vini. Donk se sak fè nap lanse yon mesaj bay sitou mesye mesye laboujwazi yo sak imen ebyen pou yo rann nou sèvis fè nou jwenn yon traktè donk pou nou menm nap kontribye met gaz ladann donk pou nou fè twonson wout sa a bay pèp sa a ki nan dezè an bay pèp sa a k nan grangou an bay pèp sa a kap mouri paske yon jou m vin isi an la lè yo rele m remèt mwen legliz sa la Gon moun ki tonbe feblès andan ici la donk nou wè se grangou kap pot moun yo ale donk sa fè chak dimanche donk gen manje gen kafe yo oblije bay ici la paske moun yo nan mizè yo nan grangou donk se sak fè nou santi nou kontan paske la près se zye nou la près se vwa nou la près se limyè nou paske nou pa gen otorite kap tande nou sak fè nap mande le mond antye donk se voye je yo pou yo gade koto 4 seksyon kominal sa k marye ansanm nan ki ekstrèmeman nan yon sitiyasyon deplorab. Donk nap mande le monde entier pou wè kòman yo ka pote nou sekou paske leta nou an pa konnen nou. Malgre moun yap leve a minwi pou yal vote fè mat men leta pa konnen nou nap mande silvouplè media yo fè mesaj lan pase pou nou donk son fason pou lòt moun ka vin pote pèp lan sekou nan zòn sa a. Non, premye bagay nou ta mande pèp lan la si yo jwenn yon moun a sante doktè Anès ke nou depeche vin an Rosi an la, si yo jwenn yon moun vin kanpe pale avèk yo de sante isi an. Donk ministè an pale pou tèt li men se pa pou zòn sa l pale. Donk nou konnen tou gon travay k ap fèt atravè seksyon kominal yo Paske Alfredo voye moun yo al wè moun pa yo, katriyèm bèl fotè n di miso, men zòn sa li menm, donk yo gen pwoblèm avèk zòn sa, yo pa voye moun vin nan zòn sa. Donk se Alfredo k ap jere leta nan Kenscoff lan pou ministè an paske l voye moun katriyèm vin donk prepare pou li pou kanpay, men donk afè pèp lan li pa wè l li menm. Majistra te di l vin fè depistaj nan zòn sa. Non majistra pa konnen anba si an. Majistra tande kote w men se sou televizyon sou rezo sosyo yo yap gade l men majistra pa konnen anba si a ni nan dòmi ni nan je klè donk pa gen ni majistra pa gen ni kazèk pa gen ni azèk pa gen ni depite anyen se sèlman katriyèm bèlfontenn depite an voye moun ale paske lap prepare pou kanpay li demen men koto li menm donk m pa konn si se pwoblèm li gen ak koto yo pa yo pa yo pa bezwen koto. Bon nou salye tout moun ki la. E nou remèsye laprès le fè ke yo akonpanye LPH pou yo fè rout lan. Donk se kelke choz a konsidere. LPH te gen dwa deside vin la, men si laprès pat deside akonpanye nou, mesaj lan pa tap rive kote li sipoze rive. Donk nou remèsye yo du fond du coeur. LPH se L'Union pour Haïti. Donk se yon òganizasyon ki fonde pa Jean Elmon Jerilus ki se prezidan e fondatè òganizasyon an. Nòmalman, depi yon mwa nou tande pale de maladi an. Nou wè imaj yo e sa vrèman touche nou. Donk prezidan an te tyen aske nou vini, nou vin wè kòman sa ye. Jodi an se yon vizit dè lye ke nou vin fè. E malgre sa nou chwazi pote kichòy pou moun yo, pou nou ba yo dè kit, Men malerezman, jan nou wè rout lan, se vrèman, vrèman, vrèman trist. Pa gen rout, nou konstate pa gen dlo, dlo moun yo ap sèvi an, se dlo rivyè lan, se ladan n yo fè bezwen yo, se avè l ke yo sèvi, li menm ke yo bwè. Bon, mwen menm m ap mande medam ki bò isi yo, kòman yo fè? Eske Leta panse a zòn sa? Yon fanm ki ansent, Koman lap fè al lopital. Yon moun ki gen pwoblèm. Kibo lap fè janm wè rout lan ye avèk moto an. Donk nou wè ke leta pa egziste ditou nan zòn sa. Nou wè pa gen prezans lapolis, pa gen tribinal. Franchman kòm si se yon zòn ke leta abandone. Donk nou menm nan LPH, bon pa gen lekòl, pa gen sant de sante. Nou menm nan LPH. Nou vle pote sipò nou a moun lan zòn nan e nou fè apèl a dot òganizasyon nasyonal kou entènasyonal pou yo pete pou yo pote men pou yo vin mete men ansanm avèk nou paske bagay lan li vrèman trist lè w ap gade timoun yo w ap gade fanm w ap gade mesye yo mezanmi bagay lan pa bon donk nou bezwen lekòl pou zòn nan nou bezwen sant de sante e youn nan konsta ke nou fè Pou dlo an, se kapte pou nou ta kapte dlo an. E pou nou kapte l, fè yon rezèvwa l ap yon ti jan difisil pou le moman. Donk nou wè se kèlke chato do pou nou ta achte pou nou vin ansanm avèk li, yon fason pou nou kapte dlo an pou nou trete l pou moun yo ann atandan. Donk nou fè apèl a leta egalman pou wout lan sitou pou lekòl, sant de sante, e lòt moun ki se imen, ou menm ki santi w touche pa sa k ap pase la. Donk nou fè apèl a nou menm. Nou gen prezidan nou ki se mesye Jean Elmon Jerilus, li bay tout li menm pou nou vin la jodi an. E nou salye l kote l ye an, e nou mete yon mayo senbolik. Li pa la de kò, men nou konnen nanm li la tout li menm la. Donk mayo sa se kòm si se mesye Jean Elmon Gérilus ki te la ansanm avèk nou. E si gen yon lòt moun aletranje ki vle vin jwenn nou nan mouvman an. Donk nap bay nimewo telefòn mesye Elmon kap viv aletranje ki se 508 510 78 15 epi gen nou menm isit ki se 37 29 90 95 donk lokal nou se nan Girardot Ou ka vin rejwenn mouvman mezanmi. Rete la nan Pòtoprens. W ap gade videyo, w ap gade imaj, avèk ou menm k ap viv li an, sa s on lòt bagay. Pou sa mwen wè nan wout lan la mezanmi. M ap gade timoun ki nan laj pou al lekòl, ki poko janm al lekòl. Donk si n ap konstwi on peyi. Monchè bon, m santi sa ti l fè paske aprè midi an kèlkeswa jan n ye, wè pa wè, pitit mwen ap manje yon kiyè sèl kanmenm. Mwen mèsi pou tès sa. Donk nou nan difikilte pou nou. Wi nou nan nesesite. Keseswa wadèvè viza laj mwen te wèl frè al nan nesesite pou kapasite poul manje 2 fwa pa jou nan yon fwa menm nan zòn sa la. Sak fè sa? Sitirasyon an pa bon pou nou. Kòman sitirasyon an ye? Jan w wè nou la si wap pase je w wap wè. Nou travay nou pa wap wè la nou pa gen rekòl. Kounye la e seke nap seke pou nou simen yon grenn pwa kongo k bal bon jous an mwa doktòb novanm desanm. E si nou pa jwenn lapli li rechwe nèt. E, lè n sòti la pou n ale Pòtoprens oubyen pou madanm nou ta deplase la pou l monte mòn sa pou l ale Kenskòf, menm lè l te fè san dola, m kwè gen nan nou la k t ap wè kòman chofè moto yo t ap aji ansanm avè nou. Si menm si yo fè san dola, moto senpleman deja ap rann nan men yo, ke vle di yo pa ka achte yon bagay pou yo vini. E lè yo ta resi vini avèk yon grenn sèl, ou oblije ou souse l a moso. Konprann? Kòm Bondye enpòtan, se yon nonm ki gen konpasyon ke l fè moun zòn sa yo la, ebyen n ap viv jan w wè n ap viv lan. Bon, kounye a gratèl la m jwenn yon medikaman, jan l te a l pa konsa. Koman gratèt la te ye? Bon li te pi mal. Kounye a l kòmanse kounye a l kòmanse nòmal. Ti piti sa pa t ka ouvè men l kounye a l ouvè tout men yo. Eksplike m kòman sa te ye. Bon sa vle di lè gratèt la te vin te vin pran l nan tout nwit l ap kriye. Men depi m te vin jwenn medikaman yo kounye a la li li vin nòmal li kòmanse nòmal kounye a la. Alé kounya al domi. Medikaman kiyes ki te ban nou yo? Bon se madanm nan ki te vin pran medikaman yo wi. Koman e maladi sa manifeste? Bon maladi sa se yon maladi li fin pran yon premye li pran yon dezyèm aprè li pran dezyèm nan li atrapel. Bon, sa vle di nou te kòmanse avèk ti bay, fèy bay, men pastè a te vini, pastè a vin di l ba nou. Wi, se yon sekepè di l, wi. Se yon sekepè. Ki laj li gen? Wi. Ki laj li? Li gen douzan. Kòman l rele? Nayika Jakselyen. Nayika Jakselyen. Kòman maladi a fè l? Chak ki lè l pran l, ki lè l plis bay li? Bon, e plis nan nwit avèk li toujou grate l. Bon nou resevwal o non de jezi nou byen kontan paske pou jan nap viv lan nan sosyete pa nou an bagay yo vrèman vrèman vrèman mal pou nou lè fini tou pou afè bagay kesyon lekòl la pou kesyon afè sant de sante a bagay yo pa fasil menm pou nou gen moun yo lè yo an gwosèz lè yo pral lopital yo mouri nan wout paske pa gen wout e sou tèt yo eseye pote yo nou mande avè jounalis yo silvouplè yo ka fè sa pase pou nou Nou ap kontan nap di yo mèsi anpil nou kontan anpil nou mande Bondye pou Bondye pwoteje nou nan wout la pandan nou prale pou nou rive an byen pou Bondye fè nou rive an byen ke Bondye beni nou. Ou ta swete pou aktivite sa yo toujou fèt nan zòn sa? Wi wi nou dakò sa anpil nou tap kontan e nou tap di mèsi tou. Kisa maladi gratèl la vin manifeste nan peyi nou an? Bon gratèl la vrèman vrèman vrèman bay pwoblèm lè moun yo grate yo grate lè w grate w grate lè w rive yon lè kò a vin fè malin. Jis ou vin baka sipote anko. Bon men mwen ansent m bwam ansent bon m gen 3 mwa malad pa gen lopital pre pa gen pa gen wout lè nou malad lè gen kote pou na pann pou na le a pye pou na le jous di kra bon tout pye m anfle bwe poti yo te pote m al lopital mwen ta renmen pou yo ta fon ti sant silvouplè. an isi a pou nou lè nou malad nou pa ta al deperize peyi al byen lwen bon m m sa til fè m di mèsi paske n paske yo bon mwen m di mèsi men mwen m ta renmen pou sante pou m ta viv an sante m ta gen lopital bò kote nou pou n te ka viv.